Prezidan Joe Biden kraze Ayiti ansanm avèk desizyon sa. Maten an byen bonè, Ayisyen soti tou patou. Debake devan imigrasyon, genyen menm lajan yo pa gen nan men yo, kisa yo vin fè, yo vin fè paspò pou yo lage piye yo. Frè e sè byeneme, ou pral wè kòman batay la te ye devan imigrasyon e non sèlman sa tou, tande deklarasyon kèk sitwayen. Genyen notre cher ancien sénateur Patrice Dumont, kòm ou konnen, maten an la a, manda l bout, li prezante bilan travay li andedan Sena a pandan 6 lane a pèp ayisyen. Senatè a fè konnen pandan 6 lane a l te saj ansanm avèk anbasadè yo. Li pa t konn pase je yo fa. Oh non! Li pa t konn nan debake ansanm avèk pil polisye gwo zam manch long. Lè l nan lari a, souvan l pa monte vit machin li. Li trete machin leta byen. Lè machin nan ale nan garaj, li peye. Li toujou fè sèvis. Lè seyans yo ap fèt nan sena a, li toujou saj. Li pa konn anreta. Non, li pa absan tou. Senatè a ale pi lwen pou l fè konprann ke li vote pou premye minis monte, li vote kont premye minis. Gen de chwa li te fè tou ki pat bon, li mande popilasyon an ekskiz. E li te fè yon grenn pwopozisyon de lwa sou zafè foutbòl, men malerezman pat gen ase tan pèp ayisyen, ebyen lwa sa a pa arive vote. Ou kwè se koze? Ou pral tande deklarasyon senatè a ak 2 zòrèy ou. Monchè m pa kache di ou, 10 mesye sa yo, nou mèt make sa. Sonje vizaj yo e m pral prezante ou yo pèp ayisyen, moun sa yo pa gen dwa janm anyen ankò nan peyi dayiti. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl sa pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Oh yes! Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. E kont sa a ki se te Le syèl voye yon malèt pou mwen ki chaje ansanm avèk asyèt fayans. Malèt la sot tonbe, li kraze tandiske yon grenn asyèt pa kraze. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Repons lan se la ba pen. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen, Ti Babin 4 fas. Ti Babin 4 fas, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. O wi! Frè se sè byeneme se zanmi pa w Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou ki pote tout dènye enfòmasyon k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Aprè desizyon sa Prezidan Biden fin pran, fò m di w peyi Dayiti vin plis kraze toujou. Maten an byen bonè, divès kretyen vivan soti toupatou debake devan imigrasyon pèp ayisyen an, kisa yo vin fè, yo vin fè paspò yo pou yo kapab lage pye yo kite peyi Dayiti. Monchè, lè wap gade kòman moun ap batay pou yo rantre anndan an, gen moun ki debake devan imigrasyon ki fè konnen yo pa menm gen lajan, men yo espere fòk yo fè paspò yo. Pou plis detay, an nou gade e tande ansanm. Eske w wè? Donk se pouse, tèlman gen moun devan imigrasyon pèp ayisyen. Pou sèman si tèks la la, se pou li, se pou popilasyon an li ye. Se poutèt sa, mwen mande pou Leta pran responsabilite l pou pa genyen twòp bourara atravè devan men imigrasyon ki sou wout la ri a. Oswa pou l ogmante konplèks yo menm jan ansyen prezidan Jovenel Moïse te fè sa sou administrasyon Jovenelis la pou omwen chak depatman oubyen plizyè komin atravè plizyè peyi pou kapab gen yon konplèks pou goumen, lè sa pap gen tout anbarara sa nan imigrasyon ki pral vini. Nou konnen nan sistèm ayisyen an, depi moun nan fè paspò l, yo toujou di li pral pati, malgre se pa sa li ta sipoze ye. E nou konnen gen yon kanpay k ap fèt sou rezo yo kòmkwa yon pwogram si w gen yon fanmi w aletranje k ap pèmèt ou antre Etazini pi fasil. Èske se rezon an ki. Matant ou klòt bon. Ou pa bezwen wont frè. Ou pa bezwen wont ok. Ou pa bezwen wont garçon. Paske m konnen nou les haïtiens gen 3 kote nou pa pran konsèy. Lè nap pati, lè n pral marye, lè n pral achte machine. Wè nan 3 pati sa yo pa bay haïtien konsèy. Li pap bon pou ou sèm. Kite yo pati. Kite l marye, kite l achte machine. Eske w konprann sa m di w la la? Anh pa fòseman pa gen pwoblèm pa fòseman men ou pa ka di l konsa tou gason pa e jan bagay la ye la si n ka debake konsa nan jou pase yo l pat konsa sa k pase ki fè nou debake an foul konsa. Se tèlman paske gen anpil nan etijan de tèt an mò anpil moun k ap vin nan tèt etranjè pou omwen dezyen. Ayisyen gen volonte pou l kite peyi a e kòb la kòb sèlman k rete l. O papa! Gade yon nasyon. Jan nou remake moun yo foul la devan imigrasyon wap gen chans se pa sou bò la. Zanmi se lajan k rete l sèlman. Mwen si w te gen kòb lè konsa w pa tap Ayiti. M pa tap la monchè lè konsa m te Brezil oubyen Chili oubyen m te kote m tap ye a. Eske w okouran de nouvo pwogram e kote ke bon fanm ou ki. Donk frè se sè byen eme nou kapab swiv se konsa konpa te ye devan imigrasyon maten an. nan lakou Pòtoprens. E konsa bagay la te ye, moun ap batay pou yo fè paspò, gade nan kisa Biden lage peyi Dayiti. Medam, matmwazèl e mesye, lè ke nap gade jan de imaj sa yo, maten an gon zanmi ki ekrim ki di, Fouco, monchè, ou gen rezon. Map di zanmi an se pa mwen non pou bay rezon. Men lè ke map fè nou konprann reyalite a se pa fou m fou. Jounen jodi a sa ki lakoz tout moun sa yo ap debake, yo konprann ke se kite peyi a kap fè yo moun nan lavi yo se paske dirijan nou yo pa bon. Se paske dirijan nou yo fè n konnen pou n moun se nan tè blan an. Yo menm tou pou yo sa yo ye a se nan tè blan. Se sak fè pa bor isit, nou menm ki analize, ki wè bagay la pa ka rete konsa, nou di fason pou n komanse demare bay peyi sa yon bourad se a travè petisyon an pèp ayisyen. Paske yon nèg pa ka dirijan nan yon peyi, madanm ou ak pitit ou pa la, ki sa w di lòt yo? Kisa ou di lòt yo se degaje yo kite peyi a? E yo kapab wè lè pitit ou, lè madanm ou vini, kòman yo ap chay, kòman yo nice, kòman yo bèl, etandiske lakay sitiyasyon an pa janm chanje. Li menm tou, l ap kreye tout mwayen pou l pati lè l tounen pou l ka vin chay tou. E dirijan nou yo yo k met peyi a nan eta sa. Ou pa poze tèt ou kesyon pou kisa Repiblik Dominikèn pa fè pati de pwogram sa? Ayisyen pa renmen peyi l. E yo pa fòme Ayisyen tou pou renmen peyi l, pèp Ayisyen. Pa gen manti nan sa. Donk si ke w se senatè, ou se depite, ou se minis sante, depi madanm ou ploup l ansent, ou voup ou pete kouri ansanm avè l, ou fè l al akouche lòtbò pou l ka gen sitizenn. Kòman w vle pou ti Ayisyen fèt nan peyi a? W ap fòse ti Ayisyen renmen peyi l tandiske ou menm ansanm avèk fanmi w pa prè pou sèvi peyi a? Lè yo ap gade atitid ou, kòman wap bwote, kòman wap fè tout vye zak malonèt pou al okipe yo a letranje. Yo menm tou yo ap batay pou yo kite peyi sa yo ap wè. Peyi sa son peyi madichon, si yo ret la yo pap janm anyen nan lavi yo, yo ap anvi leve pete kouri tou. Paske lè yon nèg poze kandidati l, li di w li renmen peyi, fò m wè madanm ou ak pitit ou bò kote w. Ou se minis de la sante, fòm wè lè w malad, lè pitit ou, lè fanmi w malad, se lopital jeneral la l pran swen. Men se tout la sent jounen w tande minis sante yo, wi pou rezon de sante, moun nan kite peyi a. Tandiske se ou menm ki responsab sante. Ki egzanp ou kite pou sa k ap vini yo? Ki lè yo ap aprann pran responsabilite yo? Donk si ti piti yo kap vini yo wè se konsa nou fèl ebyen menm jan tou yo ap antre nan leta a yo ap vini fon dyòb yo ap vini ranmase lajan epi yo al fè wout yo se sa kap fèt pèp ayisyen just ranmase lajan epi al fè wout yo m pa konn sou fè remak sa pèp ayisyen majorite ayisyen ap batay pou ke yo rantre nan leta se pa pou yo al travay Aa depi yo lagem non vye pòs leta la paske moun nan konnen lap pase 6 7 mwa lakay li pap janm vin travay epi li gon chèk kap soti li gon chèk kap soti chak mwa li bezwen sa poul pa ap travay epi poul gon kote lap ranmase lajan eske ou konprann pèp ayisyen moun nan pap travay menl gon kote chak mwa poul ap ranmase lajan. Epi anvan pale se li menm kap pale leta mal. Oh wal fon papye ou paka jwenn li. De menm pou ou tou. Tout bagay difisil nan peyi a. De menm pou ou tou. Jounen jodi a gon seri de senatè, gon seri de direktè jeneral, ti menaj yo, etc. Yo nan dyaspora gen kap tann ti piyes. Chak mwa yo ap touche nan peyi dayiti pandan yo ret kole kay blan. Epi anvan pale, se yo menm kap di w koripsyon ap fini avèk peyi a. Anvan pale se moun sa yo kap di w, oh la revolisyon, la revolisyon. Men ki lè nap kite kriminèl? Freze se byen eme si ou we gade nou moun yo ka dezespere konsa se dirijan yo k la koz. Premye responsabilite a se dirijan yo. Dezyèm nan se nou tou. Nou panse m pa ta pase pran nou? Paske si nou ka motive konsa pou n al fè paspò, nou kapab motive tou pou n mete sekirite nan peyi nou. Nou kapab motive tou lè yon dirijan ap fè sa k pa bon pou n rale l pou n mete l on kote. Lè yon nèg pa wè sa pou l fè se nan gang li deside envesti lajan l pou l kapab destabilize peyi a gon jan nou kapab fè ansanm avè l. E pou ke nou avanse ansanm avèk dosye sa yo l ap enpòtan pèp ayisyen pou nou repanse sou edikasyon timoun yo. Nan lekòl ou kapab wè, yo ap fè tout sòt de joune, joune rekreyativ, joune sesi, joune sela. Konbyen joune istorik ou konn wè k fèt nan lekòl nan peyi Dayiti? Konbyen joune patriyotik ou konn wè k fèt nan peyi Dayiti? Dènyèman m t ap esplike yon zanmi, Ayisyen parese li dwe panse se blag. E se parès nou wi ki fè jounen jodi a nou debake devan imigrasyon konsa, nou tout fin fou n ap chèche paspò pou n pou n kouri kite peyi a. Se paske nou parese. Pase kouri kite peyi a, ou pa t ap regle anyen, rive ou rive kay blan ou pral bourike, se parès ou ki fè w vole kite peyi ou, epi wal bourike yon lòt kote. Se parès nou. Se paske nou chwazi viv tankou parazit ki fè nou rive la. Donk, jounen jodi a pèp ayisyen, gon seri de paran, yo fin batay, batay, batay, batay, yo pouse, pouse, pouse timoun nan, Li fini lekòl, yo voye l aprann yon metye. Lè l fin aprann metye a, menm granmoun sa pral kanpe, li pral vann moso tè pou l fè paspò pou l voye l yon lòt peyi. Lè l fin voye moun sa nan lòt peyi a, pa bliye tout ti piti dèyè, responsabilite a vin chita sou do l. Kounya la, li menm li pral travay pou l voye lajan nan peyi Dayiti. Pa panse lajan sa itil peyi a non. Okontrè lajan sa fè peyi a plis mal. Paske lajan ou pral voye anba a, ou pral peye lekòl ti piti k ap vini yo. E yo menm tou, kou yo fin fè filo, Kòm etan done, kote w gentan rive ou chèche fè afè ou vin gon stati legal, ou vin foure yo anba rezidans, ou pral pran yo pou yo kite peyi a tou. Donk, èske w konprann sa vle di, nou enstwi ti Ayisyen an men pa pou Ayiti. E malerezman tou pèp Ayisyen, lè Leta li menm li di li chwazi yon gwoup jèn li voye yo al etidye, moun sa yo pa retounen vin bay sèvis paske lè l fin voye yo al etidye a, li pa mete yon sistèm byen kanpe pou moun sa yo retounen vin bay sèvis. Si nou pa renmen Ayiti, kiyès k ap renmen Ayiti? Si nou gon ekip dirijan ki la, ki pa itil nou anyen, nou pa fòse yo pran responsabilite yo, kiyès ki pral fòse yo pou nou? Frèzesè byeneme, ou ka konprann nan. Nan dosye pati, monchè, pa kanpe sou wout Ayisyen. Li p ap tande w. Nan dosye maryaj menm kout bwa. Nan dosye achte machin menm jan. Donk, medam, matmwazèl e mesye, se rezilta demokrasi a. Ou konprann? Se rezilta demokrasi a. Si n pa pati nou pap moun, puiske madanm ak pitit dirijan yo pa nan peyi a tou. S on savann, donk tout moun ap leve pete kouri. A e la a pa bon. Si l te bon madan chèf ak pitit chèf ta la. Men bagay la pap ka rete konsa. paske fòk ke nou mete tèt nou ansanm pou nou fè yo pran responsabilite yo, e meyè fason pou ke nou fòse yo pran responsabilite yo, se atravè petisyon an, paske se sa kap ede nou pèp ayisyen. Ay nou tout pap ka kite peyi dayiti jamè, sa pap janm fèt pou tout ayisyen leve kite peyi dayiti, li pap ka fèt. Se pa sèlman rete yon kote di w renmen peyi Dayiti men moman rive pou nou mete fòs nou ansanm tou pou nou pase a laksyon. Piske se paske nou parese lakay nou ki lakòz nou tout ap pete kouri konsa. Nou pa gen kran pou nou kanpe pou nou reziste. Nou pa gen kran pou nou di enmi an sèt ase pou nou fè lougawou a ret nan wòl li. Nou oblije ap pete kouri al pran imilyasyon lòt kote. Bagay la tris wi pèp ayisyen. Medam, madmwazèl e mesye jan ke m te anonse w, gen senatè Patrice Dumont. Kòm ou konnen jounen jodi a, manda l bout, ebyen sa w tande a, li prezante bilan travay li pandan 6 lane l fè nan palman an, ti konpran. Ebyen nou pral tande ansanm wi pèp ayisyen. Ou kwè se koze nan larepiblik? Kote senatè Pepe Dumont an? Pèp ayisyen, senatè Pepe Dumont. respekte leta, respekte pèp la, respekte vòt popilè a, li te oblije m genyen yon konpòtman nan lari. Konprann? Lò senatè gen konpòtman pou gen nan lari, oblije l gen konpòtman. Se vre li ka pa janm gen konpòtman sa men akoz li senatè, Vin oblije gen konpòtman sa. Ann ale sa. Si m ap kondwi, si chofè m lan ansanm avèk mwen, mwen pa nan, mwen pa nan pase akote epi pou m woule sou bò goch, m pa. Ou kapab konprann, senatè a te respekte sans inik. Ou konprann, pèp ayisyen? Pandan 6 lane, l te respekte sans inik. Analiz. Pa mete jirofa, m pa debake avèk 15 nèg avèk manch long sou moun, mwen pa toujou gen vit monte, mwen. E bilan wi, e bilan w tande byen wi avèk anpil atansyon, se bilan senatè ap esplike pèp ayisyen ok. Men mwen kwè moun ki otorite nan peyi tankou peyi Dayiti dwe genyen respè sa a. Respè a li nan tretman ke mwen bay machin leta, machin se sa yo rele machin de fonksyon, machin donk fonksyon senatè a leta mete a dispozisyon mwen pou m respekte l. Yo ka voye yon wòch epi wòch la kraze yon pati nan machin nan. Men se pa mwen menm ki pa pral fè fè sèvis, se pa mwen menm ki pral envante, gen moun ki konn envante ke machin bezwen kawoutchou, m pa janm chanje yon kawoutchou nan machin leta mete nan menm nan. Sa vle di la a, gen nan pare ou yo ki konn bay manti sa. Se sa w vle fè nou konprann? Donk tout sa fè pati de bilan travay ou pandan 6 lane. Ann avanse Senatè! Chef de service la. Mwen pa janm, lè m fè sèvis machin nan, sèvis la, se mwen menm ki peye l. M. Tout sa nan bilan an, pèp ayisyen, fò w note wi, Senatè a te saj, Senatè a pa t pase je yo fa, li pa t pran sans inik, tu konpran, e li te fè sèvis nan machin, e li k peye. E bilan senatè ap eksplike nou pèp ayisyen. pa al mande pou yo peye l. Sof si, pa egzanp, genyen on endisponibilite, si biwo kote kote travay la pral fèt la, nan garaj la, Kapab genyen yon pwoblèm patikilye, men nòmalman mwen trete machin ke leta mete a dispozisyon senatè ki rele Patrice Dumont an tankou machin ke m achte a kòb pa m e se machin sa m ap remèt la. Respè sa. Talè, talè, talè. An, se machin sa w ap remèt tandiske Lanbè li menm fè Izo kado pa l la. Ok. Non Lanbè sipoze remèt machin nan wi. Lanbè sipoze remèt machin nan vole ponpe. Li nan seyans yo tou. Seyans yo genyen yon ekip de anplwaye fòk se yo menm ki pran nòt nan seyans. Sa pa janm rive m. Dabò m te di sa. M pa konn m pa an reta. Mwen pa. Tande wi, senatè a pa an reta, tout sa fè pati de bilan 6 lane l nan palman pèp ayisyen, l tap travay pou nou, travay li pa konn an reta, travay li pa kraze machin leta, travay li toujou salye moun, wè sa m di w la kap òganize seyans pou jounen, tout sa fè pati de bilan senatè a, alonji senatè, kèl bon bilan. Èske on di le bilan, la bilan, le ou la fason senatè ban nou bilan? Pa absan, sof si man misyon aletranje, e mwen toujou pran prekosyon pou m salye moun k ap travay nan òganizasyon seyans lan. Sa vle di se senatè respektye pandan 6 lane a. Tout sa fè pati de bilan. Alonzi senatè, mesye bilan. Se atitid de, m ta kab di donè. Ok. Nan rankont mwen avèk etranje, patikilyèman anbasad yo. Ok. Ou konprann? Bilan Senateur l te trè trè saj pandan rankont li ansanm avèk anbasadè yo. Ban nou egzanp silvouplè. Anbasad ki pi aktif nou konnen yo. Nou kapab di Core Group. Nou kapab, nan ka pa m nan, mwen te genyen kontak sere avèk. Anbasadè Chili, Mesye Utreras, paske nou te gen yon kòz ke nou t ap defann avèk li, m ap vin sou sa toutalè. Answit, dezyèm pati manda, jan mwen menm mwen konprann yon eli, patikilyèman yon palemantè, ke dwe bay, se vòt mwen fè Fò m. Ok, fò di nou ki kisa w te vote nan palman an pou le pèp la non, alonzi. M di pèp la sa pou yo fè yo. Genyen mwen m ta ka di mwen satisfè de yo nèt, genyen mwen repwoche tèt mwen m panse ke genyen m te fè movèz apresyasyon tou. Konprann pèp. Gen li ka repwoche tèt li, gen l te fè, gen l te fè move chwa. Ti konpran? Se bilan. Bilan pèp ayisyen pandan 6 lane n ap kouri monte, kouri desann non pli. Ha ha! Eeyy! Gade yon nasyon sa papa! Ayayay! An n ale senatè. Eeyy! Nan ka Jacques Guy Lafontant. Jacques Guy Lafontant te, mwen vote abstansyon. Eeyy! Mwen gen eksplikasyon. M te twouve tèks de politik jeneral Jacques Guy Lafontant an pa t bon ditou. M pa t kapab vote pou. Men m te di, gon moun ki te nome Jacques Guy Lafontant an, se Jovenel Moïse ki te fèk prezidan. Li genyen dè le premye tou, se Ayisyen k vote li. Mwen te estime ke m pa t kapab, m pa gen dwa, mwen menm, nan liy politik pa m, demokrat kretyen, kòm demokrat kretyen, pou mwen genyen yon opozisyon sistematik. M pa bezwen konnen si moun mwen te mwen kont li an, paske m nan opozisyon, li di m bonjou, m ap di li mal di bonjou a. Non, se se pa sa ki liy politik mwen. Donk, mwen te twouve ke si deklarasyon de politik jeneral la pa t bon, men fò m te lese antrevwa yon dispozisyon pou m obsève ki sa prezidan sa a pral fè avèk moun ki pral asiste l, ki pral ede l nan travay dirije Leta a. Tout sa pèp ayisyen fò konprann se bilan travay senatè Dumont fè nan parleman an pandan 6 lane. Nou konnen senatè yo reprezante nou pèp la bò kote prezidan an. Èske w konprann? Senatè yo reprezante nou bò kote prezidan de la repiblik la. Senatè a te fè erè, senatè a te fè... An gade, pandan l te reprezante nou, pa rapò san avèk pwoblèm peyi ap konnen, ki pwopozisyon de lwa l te fè? Ki sa l te pwopoze kòm solisyon? An? Ki desizyon ki te kapab pran yon fason pou jan bagay yo prale la a, nan jou k ap vini yo atravè lwa yo te pwopoze lwa ki te honte pèp ayisyen pou nou kapab rale yon souf nan jou kap vini, ann kontinye tande senatè a kisa l te vote. Donk mwen te fè abstansyon. Men apa sa, mwen vote kont Jean Henry Céant. Mwen te anonse piblikman lè te genyen vòt, ta pral genyen vòt pou mesye Michel, mwen te anonse piblikman ke m tap vote kont li paske nan kondisyon ke l te rive yo, Li te. Mwen tap vote tou kont Michel Lapin ke poutan m konn rankontre toutan sou teren foutbòl nan foutbòl veteran. Konprann, senatè a bilan l se vote pou vote kont, li te saj, li te rive a lè, an ale se bil. E pa travay yo te, nou te voye yo al travay pou nou bò kote prezidan? Enben kite yo travay pèp ayisyen yo ap ban nou rapò an ale. Pou lwa ak rezolisyon yo. Genyen yon rezolisyon ki te fè anpil bwi. Genyen de senatè ki te pwopoze pou mande ke gouvènman ayisyen fè demach pou rapatriye. Guy Philippe kòm prizonye kòm prizonye Amerik Ozetazini ke yo arete sou akizasyon trafik dwòg, blanchiman lajan. Mwen vote pou yo te retounen Guy Philippe la vrèman. Ki eksplikasyon? Eksplikasyon mwen bay toutan sitou lè m rankontre avèk. e sou teren yo avèk ofisyèl ameriken ki travay nan diiye e mwen toujou di mwen di gen youn mwen te rankontre mwen di li ke mwen swete vivman ke peyi m nou travay pou ke nou kapab arete kèlkeswa kriminèl la, ke moun nan se nan blanchiman li ye, ke moun lan se nan vann dwòg li ye, ke moun nan se nan vòlò leta dirèkteman li ye, ke peyi m kapab genyen jistis, kapab genyen polis pou trete kesyon sa yo. Ou serye? Ou serye senatè? E 20 lane Lanbè fè nan dwòg wi. E. Eeyy e 20 lane wi lanmè fè nan drog. Ou swete ke men pandan wap di ou swete ke pou jistis peyi ou pou la polis men di nou kom ou lage l konsa ki pwopozisyon de lwa ou te fè nan liy sa nan sa ki gen a wè ansanm avèk dosye jistis ak sekirite senatè. I don't understand pèp ayisyen. De fwa konn gen senatè ak depite ki fè move bagay pèp ayisyen. Jij al kote responsab gran kò pou di retire iminite silvouplè pou n trennen chèf sa pase bagay la grav senatè yo kanpe dan bang yo di non wi. Dosye a oblije fèmen mete w kote epi nèg la vòlè asasen kriminèl la kontinye ap pyafe nan la repiblik wi. Son seri de moun pèp ayisyen, nou tèlman konnen yo lajounen, lannwit nou pa bezwen chandèl pou n klere yo. Lè w a peyi w, ka trete, bon sa n touye n pa ka sal, yon ba jenou nou pa ka fè anyen. Ki koze sa? E kapab gen tribinal e se pou tèt sa mwen konnen ke se pa rezolisyon an pa t ap fè Guy Philippe tounen. Mwen konnen menm ke kèlke pa jij yo te kapab gen yon pakèt difikilte pou yo jije l tout bon. Laprèv? Talè talè. An bon anvan w bay laprèv la mon frè, ou konnen rezolisyon pa t ka di pa t ka dat men l fè pati de bilan ou pandan 6 lane travay Pèp la Bon kote prezidan oh my God ala kote nèg yo gen odas papa alonzi mon frè. Genyen gen yon jij ki te di yon yon akize de de vòl padon de trafik dwòg de krim kidnaping etc epi l di l al lakay ou pa fè sa ankò. Men talè antanke senatè de la repiblik devan ou yon betiz konsa Ki pwopozisyon de lwa ou te fè pou ranfòse enstitisyon sa a? Ban m ti limyè. Ki pwopozisyon de lwa ou te fè pou ranfòse enstitisyon an yon fason pou nenpòt ti vakabon pa ka sot kote l soti ap fè dezòd nan larepiblik epi jij la vin parèt enpuisan parapò ansanm avèk moun sa a? Ban m ti limyè. Menm jan an nou wè pandan dènye moman yo, kòman Moyiz Janchal fin fou nan larepiblik, woy, dosye labank, tire wòch, kraze men. Pandan ke w te senatè, ki pwopozisyon w te fè pou bloke bann sansi sa yo k ap souse popilasyon an? Tann bourik pase, rele fèmen baryè, apre sa vini plen tèt moun avèk tenten. Ann avanse. Kontinye rakonte bilan w senatè. Mwen konsyan de sa. Men nou gon egzijans pou nou se yon peyi. E peyi. Sa vle di sa prè manda w fini la nou gen egzijans pou nou Eyy non ou wè frè e sè byeneme I love my country non I love my country mesye ala kote gade visye se peyi dayiti. Nan, bagay la konplike. Nan, bagay la tris pèp ayisyen. An ale, an ale mesye egzijan pou yon peyi, an ale mesye Dumont. Peyi sa a li pa kapab nan eta nou ye a, pou leta pa kapab arete tèl tip moun, leta pa kapab jije tèl tip moun. Sa pa posib, pa gen moun ki kapab odesi de leta, e sitou pa leta ayisyen pa nou an. Kiyès ki ekri bilan an pou li? Adje lavi sa o! Nèg la nan touye l nan rache, lajistis pati dèyè l nou di pèsekisyon. Epi kounya la nou tout ap di woy, Ayiti, pyès moun pa odesu dlalwa. Ki kote? Ki peyi? Ki bilan? Ah ah, ann avanse Senatè. Donk, sa fè ke mwen te vote pou rezolisyon sa a. Mwen vote tou pou rezolisyon pou genyen yon lòt analiz ki fèt de kontra ki genyen ant Leta ayisyen e konpanyi k ap vann elektrisite yo. Men nou konnen. Moun konn, de moun konn kontan lapli tonbe, men pou de rezon diferan. Gen moun ki kontan lè lapli tonbe paske lapli ap awoze plant yo, lapli ap retire pousyè. Men gen moun ki kontan paske yo konnen gwo lapli a pral kraze kay moun, moun ki mechan yo. Se menm jan tou, gen moun ki te. vote pou ke yo reanalize, yo reevalye kontra vant elektrisite a pou konpanyi ki fè sa yo avèk leta yo. Mwen menm mwen te vote pou li pou yo fè reevalyasyon an paske mwen kwè nan laverite. Mwen kwè ke fòk on moun konnen konbyen kòb ke tèl konpani vann, ki benefis li, etc. E ke si se sa yo rele on kontra leyonen, si se on kontra leyonen, sa vle di son kontra moun ki ap founi elektrisite a, l ap fè on pakèt, on pakèt, on pakèt lajan, e ki depase to nòmal de benefis li. Pandansetan, Leta pap jwenn sèvis, pèp la pap jwenn sèvis pou kantite kòb sa a ke y ap peye l lan, se nòmal pou yo rekonsidere kontra a. Se poutèt sa m te vote pou sa. Mwen vote tou kont bidjè kriminèl la. Jodi a pa gen bidjè kriminèl non. Ay pa Ariel la 17 wotè! Nou pran l glout! Pa gen bidjè kriminèl. Pa gen pwoblèm frè. Mwen ta renmen dil trè vit. Bidjè kriminèl la se premye bidjè e se sèl bidjè gwoup sena pandan 6 zan mwen pase nan sena a ki vin devan m. E son bagay ki grav. Donk mwen te vote kont li. Gon pakèt aspè ladan l ki te fè ke m te vote kont li. Men premye aspè a se ki kantite kòb. Antrepriz leta yo, sètadi ona, APN, OAVCT, Sonapi, Otorite Ayewopòtyè Nasyonal, sa vle di ayewopò a, men tou OFNAC, etsetera. Tout antrepriz sa yo gen yon pakèt lajan. Lè m te wè ke se 548 milyon 205 mil goud sèlman yo te bay Pou bidjè sa a, yo te prevwa yo t ap bay l pou bidjè kriminèl la e mwen menm nan sa a, lè yo te di bidjè kriminèl la se paske gaz la te monte nan bidjè sa a. Mwen te byen konprann kriminèl toujou nan lajan antrepriz sa yo, yo fon. Kèt epi yo bay leta men vrèman on ti kiyè pou brase kafe li pa nòmal e konba sa a mwen mwen mennen li avèk on fòs mwen panse avèk anpil fòs sa te pèmèt ke lane aprè kont teni de gwo deba ki te genyen sou kesyon Yo te oblije mete 3 milya de goud devan 548 milyon an. Ok. Yon piti kesyon, kisa popilasyon an benefisye ladan? Ann ale. Kounya di nou ki pwopozisyon de lwa ou te fè senatè. Paske sa ekstrèmeman enpòtan. Mwen vote pou lwa Tigref la. E sa mwen kwè se si m t ap senatè ankò, si m t ap retwouve m nan menm sitiyasyon an, m pa t ap vote menm jan an. M t ap vote kont. Tande, si n al vote l ankò, gen de vòt li te fè l p ap fè l ankò. Atande gen de vòt li tap fè li pap fèl ankò e gen de erè li fè sa vle di sin re bal on dezyèm manda si tout fwa li gen poul ale nan eleksyon ankò lap kapab repare yo pèp ayisyen ti konprann eehh eeyy bilan senatè de la repiblik nou yo an ale. Se yon, mwen, mwen kwè ke, ee, mezentèpretasyon m nan l ale. Nan Dènye moun pou ki nome moun ki direktè UCREF la se toujou prezidan an. Men mwen te minimize patisipasyon sektè prive a nan pwopozisyon pou bay non yo bay prezidan an. Mwen panse ke se yon erè, petèt menm se yon fot. Konprann? Madan Sizàn e Senatè a fè erè, li fè fot, men tou sa fè pati de bilan. Ann avanse. Bay pèp ayisyen travay ou te fè pou li. Se enpòtan. Mwen regrèt ke m te fè vòt sa a. Senatè a di l regrèt, n a padone l. Apre sa, te genyen yon lwa sou ki te pwopoze pou pa gen maryaj masisi, pa gen maryaj madivinèz. Mwen di men, lwa sa a pa nesesè. Men, pandan tout detay senatè ap bay la a, m poko janm tande l di konsa, te gen yon pwopozisyon de lwa ki te fèt sou dosye sekirite, pou ranfòse kapasite lapolis, pou ede lajistis, Pou lame dayiti, m pa janm tande senatè a ouvè bouch li di youn nan koze sa yo non. M pa tande l pale tou sou dosye agrikilti. Humm. Ann ale, li poko fini. Petèt li va di n. Paske lwa nan kòd sivil Ayiti an, li di maryaj se on gason avèk on fi. Donk lè yon moun paske ou bezwen fè demagoji ou te ou kwè paske ou konnen ayisyen kont afè maryaj gason ak gason maryaj fi ak fi epi ou Menm si nan palman nap distrè nou youn ak lòt fò di sa tou pae kòman babekyou fè konnen Steven Benoit dous. Ann kite sa. Bezwen fon bri epi ou ta envitem mwen menm poum rantre nan fè bri fè bri san ke pa gen okenn kontnans pa gen nannan vre donk se pa yon mwen te vote kont paske mwen twouve ke pa gen pa genyen pwoblèm sa nan peyi a pa gen yon lwa ki vin di ke gason kapab marye ak gason, fi kapab marye ak fi. Pa gen lwa sa a, pa gen pwopozisyon de lwa sa a. Ok e bilan wi, bilan travay senatè a wi lap eksplike nou pèp ayisyen, travay li fè pou popilasyon an ok. Epi yon senatè estime ke fòl fè yon lwa ki de antisipe sou sa ok se eksplikasyon m. sou pozisyon m sou pwen sa a. Lòt lwa ke sètènman m t ap vote pou li, se pwopozisyon de lwa ke mwen menm mwen prepare sou devlopman spò. Men nou konnen aprè 2006, 7 jiyè 2018, nou vin gen yon lòt peyi nèt. Vin pa genyen kowòm. Prèske pa, prèske pa janm gen kowòm. Sa vle di ke lè w fin, lè nou sòti nan ane 2018 lan, nou pran 2019, bon, apati de 2020, tout tan, 10 senatè vini, 8 senatè vini, pa gen kowòm. Donk sa te anpeche ke pwojè, pwopozisyon de lwa sa a, ke mwen te prepare, sou òganizasyon ak devlopman e pwomosyon aktivite fizik espòtiv ke m prezante, mwen fè ekspoze dè motif la. Ekspoze dè motif la fè m di pou ki sa lwa sa a li enpòtan. Men, apre lè pou te gen vòt sou li a, diskisyon an, kòm te genyen de twa lwa ki te anvan li, ki te la avan, e answit vin. Donk, sa vle di lwa paw la pa gen tan monte nan tèt ou. Pa gen tan monte nan palman an. Pat gen tan. Li pa kapab genyen kowòm nan. Podyab, lwa pa m nan, li pa gen tan diskite pandan manda a. Mwen. N tande frèzesè byeneme. Senatè a di nou pat gen tan. Ok, pase kowòm pa fèt, pa gen tan. Lwa pa l la pa gen tan manifeste nan palman an. Pat gen tan diskite, pa gen tan vote. Donk, dezole, jounen jodi a manda l fini. Se pa fòt li. Fini non, senatè. Yo fè li avèk an 2 vèsyon ofisyèl, on vèsyon ayisyen e on vèsyon fransè. Paske mwen kwè nan nesesite pou ayisyen travay pou pwomosyon lang nou an, lang ayisyen an. Eskize mwen si m di lang ayisyen an. Lè sa fè m di eskize m se paske m konnen ke n ap se kreyòl nou di, men mwen menm mwen estime ke menm jan ongwa a lang li se ongwa, menm jan fransè a lang li se fransè, mwen kwè mwen menm ke lang ayisyen an se ayisyen li. Mèsi senatè. Senatè mèsi bokou. Mèsi Bondye beniw. Ebyen pèp ayisyen, se bilan senatè Patrice Dumont an gwo ou tap tande pandan 6 lane a enben se sal fè. Ebyen poum swete senatè Patrice Dumont bon vwayaj na rewè anwo pèp ayisyen apresye mizik sa non fòm di mesye sa yo eske yo tande fòm di yo vouzan tande humm sa ekstrèmeman enpòtan ann ba konprann kisa nèg yo deside fè nan peyi sila a ditou. yo ap bwote an gagòt, yo se kòkòt ak figaro, antre yo pa gen diferans, 21, 31, menm tenyen an. Pèp Ayisyen, ebyen aprè diskou ou, pou m byen di aprè bilan Senatè Patrice Dumont, li enpòtan pou nou bon ti gwòg, hein. Fòk nou pran ti gwòg pèp ayisyen, fòk nou pran ti gwòg pou nou desann bilan, wè sa m di w la, fò n fete, paske gwo bilan konsa, senatè a vote pou l vote kont, li vote rezolisyon, pwopozisyon de lwa l pa pase pat gen tan, m m, senatè a te trè saj, non sa enpòtan pou nou pran ti gwòg pèp ayisyen, nou pa prale fò, men nou ka pran ti gwòg tou piti. Ann gade koman nou pral bon. Senyè a beni fè sa pou nou nap envite w an nou manje ansanm. Amen. Menm jan nap manje ansanm konsa mande an nou pran du vin ansanm. Talè talè pastè w twò cho. Fò m debouche pa m nan. Fò m debouche pa m nan tou. Ki koze sa. Fò m debouche tou mwen menm tou pou ke nou kapab bwè ansanm. Bakana. Ale ou pèp ayisyen. Ala soti pou vire nan menm. Nan pòz ou pa pantre. A gade mwen pantre byen pwòp. A e mwen mfòm bwè tou. Yap devise. A an. Depi ti pye ap leve lap devise. Ok pe pa isi. Mèt nan. Mwen san pe ti sa kòm sa. E pi vwala. Ha ha ha ha. Li de bouche. An goute. Wap goute ti vye ou si wou zi brasel. Mwen. Vye brasel epi. Manke pran gou a. Ale. Ou byen vire. An sa m di w la epi. Pa mal. Kounye a nou ka bwe paste. Sa fè m pedi twop tan. Sa e pou mwen liye. An nou bwe san. Merci seigneur. Amen alelouya. A la ou gran senyè. Amen. Men kote ou bay sit san. Ayy. A la ou gran senyè. Apre bilan. Senatè a e konsa w bwè. Merci seigneur. Merci seigneur. Talè pastè. Ou te bay senatè a fòs pou l te travay pou popilasyon an. Pou l vin prezante bilan sa. Padan 6 lane. E pa bon l pi bon pase lòt yo. Men son gras. Merci seigneur. Merci seigneur. Li an gou papa. Li gou wi pastè. Li gou. Menm jan nap manje ansanm pou sa mande an nou pran diven ansanm. Kèt mayen pen. Mèsi Seyè. Mayen pen. Mèsi papa. Hmm. Ala ou gran. Mèsi Seyè. Yon gou ba. Aleluya. Oh bwe. Ay le son di kwi sa. Mwen gou mèsi. Mwen gou. Yon gou vre pastel. Hein. Li gou pastè, li gou, pa bezwen fè pleyonas, li gou. Hein? Li vyan gou papa? A men pran bib nan pou nan tande mesaj. Ok. Chita pran bib nan pou nan tande mesaj. Amen. E konsa pwogram nan ye wi. Chita pran bib nan pou nan tande mesaj. Li se fè kòz a. Pou senyè a beni fè sa pou nou nap. Amen amen wi kounya pèp ayisyen an avans ansanm avèk rès jounal la nou fin bwè kounya fòn chita poun tande rès mesaj la se ekstrèmeman enpòtan fòn fin tande rès mesaj la mèdam matmwazèl se mèsye byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a ou kwè se koze nan peyi gana Peyi sila a, yo fè sèkèy pou ou, sa depann de metye ou. An n gad ansanm. Si ke ou te yon barman, oubyen jan m te kapab di l, ou te konn vann koka, ebyen, yo fè yon sèkèy pou ou an fòm koka. Si ke ou te yon pilòt, yo fè yon sèkèy pou ou, si w an pa bjwe. Si ke ou ton taximan, yo fon sèkèy pou ou an fòm taxi pou yo mete ou kouche ladan. Si ke ou te yon enjenyè, ebyen eh pèp ayisyen, yo fè yon sèkèy pou ou an fòm yon règle pou yo mete ou. Si ke ou ton militè, ebyen eh men sa yo fè pou ou pou yo antere ou. Mba konn non sa. E, pèp ayisyen, ou kapab konprann kòman sa ye nan peyi sila. Depandamman de metye ou, ebyen, yo fè sèkèy konsa pou ou lè ou mouri pase se sa w te renmen yon fason pou ke ou kapab ale anpè. Medam, matmwazèl, se mesye, m ap di ou byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Humm. Gade imaj sa ansanm avè m. Men 10 senatè yo. Men 10 senatè yo pèp ayisyen. Jounen jodi a, manda yo fini. Se Joseph Lambert. Se Walky Pierre. Se Rony Celestin. Gade yo byen pèp ayisyen. M ap site non yo pou. Gen Ketler Augustin. Gen Garcia Delva. gen Ralph Fethière, gen Denis Cadeau, genyen Jean Rigaud Bélizaire, gen Patrice Dumont ansanm avèk Sildor François. Gade mesye sa yo byen. E ou mèt fè m konfyans, sa yo pa gen dwa janm anyen ankò nan peyi Dayiti. Fè m konfyans. Aprè mòd bilan sa a senatè a vin prezante nou, bon lòt yo m pa konn ki bilan yo pral ba nou. Monchè, Si nal vote moun sa yo ankò pou al reprezante nou bò kote prezidan an, nou kondane pou n manje lafyant wi. Se pou moun sa yo ale avèk zo a koke nan gòj yo pèp ayisyen. Wi, se pou yo ale pou zo a tou rete alanlè nan gòje yo. Oh yes! Medam, matmwazèl e mesye, zo a koke nan gòj yo. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl, toujou nan Ayiti, la repiblik dè koken. Tande deklarasyon pastè Amel. Kò sa a gen kote l pa ye. Gen bagay ki pa dwe afekte l. Si w pa marye, ou pa marye, kò sa a pa gen dwa ap touche a gason pou satisfè w. Sa rele pwostitiye. Amen legliz la. Li dwe kenbe dan la sentete. Ou pa marye ni gason ni fanm. Yon gason pa gen dwa ap manyen sen w. Evre pastè? Sa yo rele malpwòp, sa yo rele malpwòp, sa yo rele kochonri, sa yo rele malpwòp ou rete anndan legliz, ou pa diy pou pran la sent sèn, ou pa diy pou bay ofrand, paske lespri w pa pwòp, nanm ou pa pwòp, kò w pa pwòp. Amèn legliz la, amèn legliz la. Ou mèt bay ofrand pou pastè a men pou Seyè a l pa resevwa. Aah gen ofrand pou pastè a gen ofrand pou le seyè ok je konpran ok gen ofrand pou pastè a gen ofrand pou le seyè bon m pa konn kilè ou bay yo men gen ofrand pou chak ok. Ofrann nan se kèw Bondye vle kèw pa pwòp laviw pa pwòp santimanw pa pwòp. Humm ann ale pastè pa gen pwoblèm Bondye fidèl. Amen legliz la. Amen. Ou paka pastè pou wap peze fidèl. Amen. Tout la jounen bouch ou nan bouch fidèl la. Elas. Sa a rele pati non sèlman son ògàn pou pale, pou chante, pou manje, men son ògàn seksyèl li ye. Elas! Sa a pa gen dwa al nan bouch nenpòt moun. Elas! Ou pa gen dwa tout lajounen pou w ap manyen nenpòt pati nan figè l la. E kòm si ryen netè, sa rele pwostitiye. Kò w pa pwòp, lespri w pa pwòp, epi kò a vin sal. Elas! Sa yo rele livre kò a a la debouch. Bib la di kò a e pou Lesenyè. Li dwe pwòp. Amen legliz Bondye a li dwe prop li dwe prop e si si pastè a pa prop li pap egzije fidèl yo prop. Map di yon bagay mwen menm lakay pam map di w koman sa ye gen plizyè lakin wè gade lakay pam bon dayè yon fidèl pa gen dwa ou pa gen dwa koze avan yon jèn gason. Ou pa gen dwa koze avè yon jèn fi. Sa lè m pou vin koze. Se mwen ki pou bay pòt la. E mwen pòt la apre Sentespri. Pase I konnen. I konnen se pou mwen yo ye. L ap pwòpte yo pou mwen. Lè lè a va rive, m ap preton. Pèp Ayisyen, apre prèch sa, epi sa pastè a sot fè dènyeman, m konprann. M resi konprann lè yo di, yon moun gen lanp limen nan dèryè l. Ha ha! Non sa se pou yon lanp, m gen presyon se tout pwojektè ki konn nan stad Silvyo Katò yo, you understand, ki limen dèyè pastè a. J konpran. An n kite sa la pou l pa fè zen antouka. Frè se sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi spesyal ou kwè. de koze nan peyi sila. Non Ayiti a tèlman spesyal Ayisyen vin san konsyans. Hum Ann gade yon ti videyo ansanm bagay man nou bagay la konplike. Kite konpa mache Ok. Eske w wè pèp Ayisyen? Gon sitwayen k pase ki monte sou stage la. Ann gade ki sa l pral fè. I pran mikwo a nan men moun ki t ap chante a. Ok, tande byen, tande sa. Ok, nou pral fon lòt bagay, tande sa. Nou pral fè yon lòt bagay pèp ayisyen. Nou pral fè yon lòt bagay. Ok, tande. Anmwe zanfe moun yo yap bay. Kwa? Kisa? Kisa? Mesye a sèlman vini, mizik la on bò, li on bò. Ann gade ki sa mizisyen yo pral fè. Ou wè, mizisyen yo kanpe otomatik. Pase yo konn misye trè byen. Misye monte sou stedj la. Mizik la l on bò. Mizik la yon bò, yo oblije kanpe paske yo pa ka konprann sou ki gam misye ye menm. Ann tande ki sa l pral di. Ou tande? Yo vè, yo vè. Eske w wè nan ki nivo kòripsyon rive nan peyi Dayiti? Nan ki nivo odas? Nèg la monte sou yon stage, li jwenn yon lòt atis ap chante, l mande mikwo, lonje mikwo a ba li, epi l rive, l tonbe grennen tenten, epi kounye a l di w yo pè, yo pè. Non, non, se nòmal pou yo pè, paske yo deja konnen se zòrèy moun ou pral kraze. Depi yo wè m, yo pè. Depi yo wè m, yo pè. Depi yo wè m, yo. Ou wè kot kòripsyon an rive? Ou wè kòman kòripsyon ap frape nan peyi Dayiti, pèp ayisyen? Men, sa ki fè tou, tout mizisyen, tout atis, konpa ayisyen chante yon sèl jan, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki viv ravera ki moura kaka ra. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa m se fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo orevwar a la pwochèn bizou bizou one love.